Byenveni byenveni nan Dilap Menti Sèvises Show. Jodi a nou pral pale de de kisa kisa ke w do fè si w ta resevwa lèt imigrasyon ta voye ba ou pou pou ka voye de dokiman de bagay konsènan tps la paske gen anpil moun kap kap rele nou ki di yo tande de moun ki resevwa lèt kote imigrasyon mande yo pou yo ka voye dè dokiman ale. Donk ka ki sa ke moun sa yo dwe fè? Eske se bay yo pap bay moun sa yo ti pyès la ou byen eske se yon pwoblèm? Se yon gwo pwoblèm? Eske eske sa se yon gwo pwoblèm ou byen li pa yon gwo pwoblèm? Se de tout sa ke nou pral pale jodi a. Nou pral pale ki sa w ki sa w ka si yon ti sitiyasyon konsa prezante ki sa w kapab fè nan sitiyasyon sa a. Donk pa bliye pataje. Pataje videyo a epi envite zanmi w, fanmi w, fè yo konnen ke nou an dirèk epi voye l bay zanmi w, fanmi w, lage l sou Whatsapp, lage l sou gwoup, lage l sou kenpòt social media pou lòt moun kapab jwenn e tande e konprann yon kalite bagay. E pa bliye, pa bliye wap swiv D-Lap Multi Services Show, yon show ki la ki pou enfòme w de tout bagay konsènan imigrasyon, konsènan taks, nou nan sezon taks, ou menm ki bezwen fil taks ou, ou bezwen fil taks ou ap chache yon moun ki kapab fil taks ou byen pou ou, ou kapab kontakte D-Lap Multi Services nan 954 933 79 17, ou kapab kontakte nou, e dòk e jan ke kontakte nou pou nou kapab fil taks la pou ou, e pa bliye Dilap Nan Dilap Min Services nou ofri sèvis konsènan taks e tout sèvis imigrasyon w te ka bezwen, Notary Services, wap chache yon notè, wap chache, wap bezwen fè tradiksyon dè dokiman e ou sanse ap bezwen achte kay, vann kay, repare kredi w. e ou pral marye oubyen wap fè yon fèt ou bezwen bon dekorasyon ou kapab toujou kontakte Dilap Nail Services nou ofri anpil sèvis tout sa ou te ka bezwen tout sèvis ou te ka bezwen rele nou si se rele nou pou mande nou eske nou fè tèl sèvis epi si nou pa fèl nou kapab refere ou avèk de moun de konfyans ki kapab fè sa pou ou donk nap baw yon ti tan jis pou fanatik nou yo ka monte. pou nou ka pap kòmanse nou salye tout moun ki deja salye nou Marc Antoine mèsi anpil mèsi anpil Chandeline mèsi anpil Francia mèsi anpil Tlamèl mèsi anpil mèsi mèsi Chris Christela mèsi mèsi tout moun ki deja salye nou kòman ou ye kòman ou leve maten an kòman tout bagay ye donk pa bliye nou pral pale de yon sijè ki trèzenpòtan e ou menm ki e pa bliye challenge ke nou genyen pou pou mwa sa ke nou bezwen plis ke challenge lan nou ta renmen wè gen plis ke 1000 moun ki sanse renmen paj la sou Facebook e plis ke 1000 moun ki abòne avèk nou sou YouTube donk si w te renmen paj la sou Facebook ale sou YouTube fè de menm e si w te abòne nou avèk sou YouTube. Ale sou Facebook fè de menm. Donk envite zanmi, ankouraje yo pou yo kapab renmen paj nou sou Facebook e osi pou yo kapab abòne avèk nou sou YouTube pou tout enfòmasyon konsènan imigrasyon, konsènan taks, konsènan anpil lòt bagay ki kapab itil ou nan sosyete a. Pa bliye w ap swiv D-Lap Multiservices Show. Donk nou trè kontan, nou salye tout moun, n ap antre nan sijè ke nou gen pou nou devlope maten. Ayisyen. Donk nou resevwa anpil apèl kote de moun kap ki di nou ke gen de moun ke yo konnen ki resevwa de lèt nan men imigrasyon, de lèt nan men imigrasyon kote de imigrasyon mande yo mande yo pou yo voye de dokiman ale. Donk, yo ta renmen konnen ki sa, eske son danje, eske moun sa yo pa pral, pa pral jwenn, e yo pa pral bay moun sa yo ti pyès sa, ki sa ki gen. Donk, se sa nou pral esplike. Donk, si w resevwa yon lèt, sa vle di se pa yon bagay ki fèt premye fwa, li konn fèt deja, e se sa k fè ke gen de pa fwa avan sa gen moun ki konn ap rele nou, ki di a bon, yo te voye, yo te, yo te voye. aplikasyon tps yo ale avèk yon yon paspò ki espire. Donk, lè sa a nou konn di moun nan, menm lè ou te vole avèk yon paspò ki espire, li ta bon ke w ta fè yon lòt paspò mete la. An ka ke imigrasyon ta mande w, paske nòmalman piske paspò a espire, yo gen dwa mande w pou w voye yon lòt paspò ki pa espire ale. Donk sa pral depann de ki ofisye imigrasyon ki te jwenn ki te jwenn dosye w la. Petèt pandan moun nan ap gade l pa prete atansyon, li gen dwa pa wè ke dat la espire nan paspò a epi donk yo yo lese sa pase. Dèfwa ke moun nan ka gade li wè dat la li gen yon dat espirasyon, imigrasyon ka mande w pou voye yon lòt paspò ba yo ki pa genyen ki poko espire. Donk lè ke m ba w egzanp sa, si yo ta voye yon lèt yo mande w yon bagay konsa, sa pa vle di ke yo pa p ba w ti pyès sa pou sa. Se pa vle di ke gen yon pwoblèm. Yo voye lèt la ba ou, ou m e yo ba w yon dèle. Donk depi w pa depase dèle, ou pa kite dèle ke yo ba ou a, dat yo ba ou, limit yo ba ou a, ou pa kite l pase, e donk ou pa gen pwoblèm. Sa yo mande w la, sa yo mande w la, ou voye l ba yo. Ou voyel ba yo ou fè piwèt ou ou voyel ba yo. M baw egzanp paspò a, si yo voye nan lèt la yo di bon ok ou te voye yon paspò espire pou nou, nou bezwen yon lòt paspò. Ou genyen jiska avril oubyen 12 oubyen 15 oubyen 18 avril pou fè nou jwenn paspò paspòt pa espire a. Ebyen ki sou pa ke w gen paspò, ou ale ou fè paspò w, imedyatman ou fin fè paspò w, ou voye, ou voye fotokopi paspòt pa espire a ba yo, imedyatman ou voye fotokopi paspòt pa espire a ba yo, epi kounye a la, yo menm, yo, se sa k te rete yo, pou yo apwouve tps la, epi yo apwouve l pou ou. Donk sa ka rive, lòt egzanp nou ka, nou ka pran pou ou, e. Pa egzanp, ou gen dwa te voye ak de nesans ou, ekstrè dachiv ou ale, ou pa t voye l paske tout dokiman ke w ap voye ki ekri nan yon lòt lang, w ap voye nan imigrasyon, fòk ou tradi l an anglè, fòk ou voye l avèk tradisyon an an anglè. Pa egzanp, ou te voye ak de nesans ou, ekstrè dachiv ou ale, ou pa t voye l avèk tradisyon an. Ok, kounye a, kisa k ka pase? Sa k ka vin pase. Konnya la yo gen dwa yo menm sak ka pase konnya la paske nou vle w ka konprann konprann sitiyasyon an konnya sak sak ka pase nan sitiyasyon sa a yo ka vin mande w pou w voye tradisyon ale donk sa ke w gen pou w fè ou pran ou voye e w al fè yon moun ki sètifye pou sa, e yon moun ki sètifye pou sa, ki fè tradisyon, epi ou voye l ale, imedyatman ou voye l ale, tout bagay oke. Gen de pafwa tou, yo ka mande w pou, yo bezwen plis evidans, ke ou te nan peyi a nan dat la. Ou bezwen plis evidans, dèfwa nan lèt la, yo gen dwa mete, e pou ka pwouve nou evidans lan, Si w te si w te si w te gen asirans machin, voye bagay asirans la. Sa vle di, nan lis yo ba ou a, kenpòt nan bagay sa yo ki gen yon dat ki dèfwa yo ka mete si w te gen transfè w te fè. N ap tou di an pasan, gen anpil moun ki vini ki vini isi, e moun nan di w konsa ke, li pap fè transfè. Wi gen yon nonb dajan ke ou pa ka fè men at least ou vin nan peyi a menm yon 50 dola ou ka fè transfè ou voye sou non ou. 50 dola ou ka fè transfè ou voye sou non ou epi ou kenbe resi transfè sa. Resi transfè sa li gen dat ladann, li gen adrès kote ou te fè transfè a, li gen non paw ladann, li gen dat ladann. Donk tout sa ka reprezante si wè ou file yon bagay nan imigrasyon epi yo mande w ka pwouv. pou pwouve tèl dat ou te nan peyi a, resi sa a ka sèvi on prèv pou ou, on prèv pou ou, li trè enpòtan paske ou te sanse fè on transfè. Ou gen dwa pa fè anpil lajan men on 20 dola, on 30 dola, on 40 dola, on 50 dola ou ka voye, ou ka voye. Donk se lè ou rive nan 1000 dola ou ap voye dèfwa ke konpayi de transfè yo Yo ka mande w pou bay ID. Yo ka mande w des enfòmasyon ke w pou bay e gen kòb ou voye tou. Yo ka mande w pou bay prèv ki kote w ap travay, kòman w fè jwenn kòb sa a ke w ap voye yon kalite bagay. Men, yon ti 20 dola, yon ti 30 dola, yon ti 40 dola, yon ti 50 dola pap deranje. Okontrè, gen w ap wè ke nan si imigrasyon ap voye lèt ba ou, l ap mansyone sa. L ap mansyone, Èske w gen resi de transfè ke w te fè? Èske w gen resi kote ou te vwayaje? Vwayaje, gen dwa ou pa t vwayaje al nan yon lòt peyi, ou gen dwa te soti de si w nan zòn Nouyòk, ou gen dwa te soti de Nouyòk ou ale nan zòn Florid. Donk, tikè davyon an. ki gen non w ladann, yon kayite bagay, tout sa yo, ou ka prezante yo, ou voye ale, ou fè konnen men dat kote ou te la, ou te nan peyi a. Donk jan nou di ke menm si w resevwa lèt la, sa pa vle, w ap gade ki sa yo mande w, chak ka, chak ka diferan, chak moun ka di w, ka yo diferan, yo gen, e moun sa yo ka mande l tèl bagay, epi ou menm, yo mande w yon lòt bagay. Sa pa vle di ke tout moun ki fil tps. yo pral mande yo papye, yo pral mande yon kalite bagay. Non. Non, yo pa pral mande w. Sa ki ka genyen, kòmsi konsèy ke nou ka ba yon kalite moun. Pa egzanp, si w te voye yon paspò ki te espire, ou te voye yon paspò ki te espire, donk, e, nou pa di w fè tèt cho, men, e, ou kapab. Eseye al fè yon lòt paspò mete la an ka ou yo ta mande w ou gentan prè pou sa. Toutotan ou jwenn dokiman yo mande w la byen rapid, ou voye l ale, se se sa e paske imedyatman yo voye w mande w dokiman an, yo yo yo yo pa e fèmen kes la non, men y ap tann dokiman an anvan pou yo pran dènye desizyon an pou yo apwouve w tps la. Donk, toutotan ou voye l pi bonè, ou voye l pi vit, donk w ap jwenn tps ou a pi rapid. Toutotan ou kite tan pase, sa vle di si w te konnen yon bagay konsa, ou kapab kòmanse aranje w. Pa egzanp, tradisyon yon dokiman, sa pa pran anpil tan. Si yo ta voye yon lèt ba ou, yo mande w, ou te voye estrè dachiv ou. Donk. ou pat vwe l avèk tradisyon, sa vle di sa se yon bagay ki trè fasil, ou ale kote yon moun ki sètifye pou sa, moun nan gen dwa fè l nan yon jou pou ou, oubyen moun nan ka fè l jodi pou demen, ou jwenn li, apre sa ou voye dokiman ale. Donk lè w resevwa yon lèt konsa, men sa nou konseye w, sa vle di ke si w gen yon avoka, pote lèt la ba yon avoka oubyen moun ki te fil ti pyès la pou ou, oubyen yon moun ki gen yon ide nan kesyon imigrasyon. Ou ka pote l bay moun nan epi moun nan gade l wè kisa yo mande w, epi moun nan ka plis soryante w, ka di w ok nan sa yo mande w la men tèl bagay, men tèl bagay ke w ap bagay epi imedyatman ou gen dokiman sa yo, depi w genyen yo avèk ou, ou voye yo ale leplitôt posib, leplitôt posib ok, ou voye yo ale leplitôt posib pou pou kapap pou yo kapab gentan. fini avèk dosye imigrasyon e tps la pou yo ka voye l ba ou. Men pa fè tèt ou cho paske w resevwa lèt sa a pou w di bon o tps mwen gen yon pwoblèm, o m p ap jwenn tps lan ankò e yo p ap ban mwen l ankò. Non, se pa sa l vle di. Sa vle di ke gen de ka kote ke imigrasyon jije yo mande w plis prèv pou yon kalite bagay. Sa fèt nan tout tan e sa fèt. Prèske nan tout dèfwa nan tout bagay ke wap voye nan imigrasyon. Ka voye yon bagay nan yon imigrasyon epi imigrasyon jije bon yo di yo bezwen tèl plis prèv de sa w voye a. Ou gendwa te voye prèv, ou pat voye ase. Sak fè dèfwa li toujou bon toutotan ke w ka jwenn wap voye yon aplikasyon ale e ou gen plis prèv tankou. Gen de moun Gen de moun de fwa ki konn ki konn rele Development Services epi moun nan di bon men tèl bagay kan yo di a non fòk ou gen sa fòk ou gen sa o non entèl te fè tèl bagay li pat li pat voye sa ale li pat voye sa poukisa poukisa tout bagay sa yo m konnen depi yon sèl yon sèl yon sèl sa a ke m bezwen pou l bagay epoutan l pa konsa vrèman. Sa vle di toutotan ke w ka voye plis prèv ale, li toujou pi bon. Si se yon sèl ke w gen, ou ka pa voye l ale. Si yo vin mande w plis, kounye a ou menm ou degaje w, paske nan lèt la, y ap ba w yon ide de kèk bagay. Y ap ba w yon ide, se pa malgre sa, menm si yo ba w yon lis, yo di w lis la pa limite. Nan rezon ki fè l pa limite, sa vle di ke gen lòt bagay ki pa mansyone nan lis la ke w kapab fè. Si w gade lis la, ou wè tout sa yo mande w yo, ou pa genyen yo. Tout sa yo di si w pa gen sa, voye sa, voye sa. Ou ta gade ou wè tout sa yo met nan lis la ou pa genyen l. Èske èske pa gen espwa? Wi gen espwa. E sa k fè yo mete l li pa limite, gen lòt bagay. Yo senpleman ba w sa yo kòm yon echantiyon, kòm yon egzanp, kòm yon egzanp. kòm e men tèl bagay tèl bagay, men gen lòt bagay toujou ki ka pwouve sa. E sa k fè nou di w ke swa moun ki fil pou ou a, oubyen yon moun ki gen yon ide nan imigrasyon, oubyen avoka w ou bay li, moun sa l ap gade, epi si w pa genyen pyès nan sa yo di yo, moun nan ap konnen pa ki fason l pral pase, epi pou ou kapab e pou l kapab fè tout bagay vini vini nòmal. Jan nou di se pa yon vrèman yon pwoblèm ki genyen, sa rive dèfwa ke yo mande w kèk prèv nan yon kalite bagay, donk li senp, w ap li lèt la, w ap li lèt la, donk n ap wè eske, n ap gade kèk kòmantè. E moun sa di mwen tal nan randevou imigrasyon. Pa bliye moun yo rele nou, rele nou apre. E sa di tal nan randevou imigrasyon. Yo di m yo fèmen, yo ban m yon email pou m ekri pou yo voye yon lòt randevou pou mwen. Mwen poko janm jwenn lòt randevou. Mwen pa konnen sak pase. Ok. Donk nòmalman lè ke ou voye email sa, ou voye email la ale, e imedyatman e imigrasyon se tann pou tann kòm si ou tann imigrasyon, imedyatman yo gen yon dat de randevou ba ou, yo ka yo kapab email ou oubyen yo kapab voye l nan nan nan adrès ou, yo voye yon lèt ba ou yo di w men kilè men kilè. Sa vle di imedyatman ou fè sa yo di w fè a, Sa yo di w pou w fè a, ou fè li, ou voye imèl la ale. Donk, piske ou voye imèl la ale, tann yo depi yo gen dat randevou pou ou, y ap voye di w sa. E, donk, gen yon moun ki di, paspò pa fasil non zanmi mwen. A, se 3 ak 6 mwa sa pran. Oke. Donk, e, nou konprann 3 a 6 mwa. Si imigrasyon kounye a la a. si m byen kontan w poze kesyon sa a, si se imigrasyon ki sanse, si se imigrasyon ki voye mande w e paspò a, donk lè w pral fè paspò a, si w pral nan anbasad, yonn nan anbasad ayisyen Ozetazini, lè w pral fè paspò a, w apral fè l an ijans, w apral fè l an ijans, w apral parèt avèk lèt imigrasyon an, epi w ap di yo konsa ke men dat mwen genyen, Pa egzanp, si yo ta voye l, yo voye l jodi a ba ou, epi ou ale kote yo, ou di bon, yo ban m jis, yo ta voye l jodi a, yo ba w, yo ba w jiska 15 avril oubyen 18 avril oubyen 20 avril. Ou ale avèk lèt la, ou fè, ou pou w ka fè paspò an ijans, w ap montre yo ke m gen yon ijans, m gen yon ijans, fò m gentan fè paspò a pou m voye ale nan imigrasyon, kounye a y ap fè paspò a an ijans pou ou paske ou pwouve ke imigrasyon voye lèt ba ou. Depi se imigrasyon t voye lèt ba ou ya fèl an ijans pou ou. Ok donk e donk nou ka konprann sa e di pou moun e ki di paspò wi paspò pa fasil men jan nou di w la ale nan anbasad Ayisyen Ozetazini ke ki bò lakay ou, ki nan zòn ou, epi fè paspò a an ijans avèk lèt ke imigrasyon voye ba ou. Yon moun ki pat janm fè sa w di yo, kisa yo genyen? Kòm prèv, donk m gen yon kesyon la m pa tèlman fin konprann li. Moun nan ka Kon moun ki di, ok, mwen te gen randevou Mirama le 30 septanm, yo ban m yon imèl pou m ekri yo pou yo. Ok, se menm repons avèk lòt moun nan ke nou te bay la. Donk. Pou kesyon paspò a moun sa e di si w ale Washington ou pa pase mizè. Donk, nou ta vle w konprann tou, nou pa vle w fè tèt, fè tèt ou cho e kòmanse bay tèt ou pwoblèm. Jan nou di, se pa tout moun, se pa tout moun y ap voye lèt ba yo. Ou konprann? Se pa tout moun k ap voye lèt ba yo. Ou gen menm jan nou di w, ou gen dwa wè moun nan te voye yon paspò espire, yo pa voye lèt ba li. Donk sa pa vle di ke ka a nou senpleman di w men sa men sa ka pase egal sa ki enpòtan kenpòt sa k pase a ou kapab e menm lè ke menm lè ke imigrasyon ok an nou an nou an nou di imigrasyon ta mande w yon dokiman epi dokiman yo mande w la l ap pran 6 mwa pou jwenn li e yo ban w espas 3 mwa. Èske ka a fini? Kisa w kapab fè nan sitiyasyon sa a? Wi gen mwayen w kapab fè, gen fason, se sa k fè ou ka jwenn avoka w oubyen moun ki te fil ti pyès sa pou ou oubyen yon moun ki konprann imigrasyon. Kounye a selon ka moun nan, moun nan ap konnen kòman pou l jere sitiyasyon. Sa vle di si dokiman ke w bezwen an l ap pran tan, gen mwayen t ka pase e pou pou fè imigrasyon kon konprann yon kalite bagay e e yo ka pap fè yon kon yon konsiderasyon pou sa donk li pi mal ke w kite dat la pase ou pa kon ou ou pa chèche yon moun ka ede w oubyen fon yon jan pou bagay paske depi imigrasyon wè dat la pase ou pa di yo anyen. Ou pa di yo anyen, sa vle di kit ou genyen sa yo mande w la ou pa genyen, ou dwe kanmenm reponn yo. Di yo yon bagay. Ou konprann? Kounye a la, si w pa janm di yo anyen, y ap pran desizyon, y ap deny case, y ap deny e ti pyès la. Si yo deny li, èske sa fini? Nou, ou ka, ou ka re-aplike ankò. Lè w ap re-aplike, ou konnen ki sa te kreye yon pwoblèm premye fwa, kounye a w bat pou rezoud tout pwoblèm yo, pou, pou w fè e. Tout sa k gen pou fè senpleman ou vin vin gen yon reta, vin gen yon reta. Donk men e puiske pou tps la, moun yo gen jiska 2000 ou gen jiska fevriye 2023 ou ka pou moun fil tps. gon espas de tan, si yo ta pran yon desizyon yo deny keswa, ou kapab toujou reaplike paske ou gen tan devan w, kounye a la ou pral chache konnen pou ki rezon yo te deny kes la, ebyen si se yon bagay ou pat genyen kounye a la ou chache genyen bagay la pou w ka bagay. Donk jan nou di w si yo ban w yon dat pou voye, yo voye yon lèt ba ou, yo ban w yon dat pou voye yon dokiman, kit ou gen dokiman ou pa gen dokiman ou dwe. chèche e pa kite dat la pase. Jwenn avèk yon moun ki ka ede w, moun nan ap konnen ki sa pou l fè pou ou, pou de fason aske pou l ka voye bay imigrasyon, nan bay imigrasyon, donk pou yo ka rekonsidere oubyen ba w yon tan toujou jiskaske ke ou kapap jwenn dokiman w ap chèche a. Donk kèlkeswa jan n ye pa bay tèt ou pwoblèm, Ke de tan don kalte bagay, lesansyèl lajan nan zo w pa kite dat la pase san w pa kontakte imigrasyon. Donk gen yon moun ki di mwen te jwenn yon avoka. avèk yon avoka li dim lap fè demand kat travay pou mwen, mwen fè fingerprint deja mwen sou 3 mwa mwen paka janm jwenn anyen ankò. Donk pou kat travay ou di avoka donk e son kesyon ki sanse jeneral paske nou pa konnen sou ki banyè ke kat travay la ale si se sou azil oubyen si se sou Ti Pyè sou ki sa ke, oubyen si se yon lòt bagay, sou ki sa ke kat travay la te ale. Donk si se sou azil ke kat travay ou a te ale, si ou pa, si ou pa, si ou pa yon manb ASAP, ou pa antre nan pwogram ASAP la, ou konnen ke ou ka pran, ou ka pran menm 1 an anvan ke yo voye kat travay la ba ou. Donk se si moun nan vin manb ASAP ke nan mwen de 30 jou moun nan jwenn. kat travay li. Si se azil ou fil e ou voye kat travay la ale, donk se tann pou tann, li ka pran jan m di w la, kenpòt ennan anvan ke w jwenn kat la. Ou ka jwenn li apre apre twa mwa, kat mwa, senk mwa, si mwa, sèt mwa, ui mwa, ennan ka pran tou ou poko jwenn kat travay la. Donk sa vle di l pa vrèman depann de. 2 avoka a se prensip imigrasyon. Gen yon kalite bagay, n ap tou di sa an pasan, gen yon kalite bagay se yon kalite prensip ki gen nan imigrasyon. Lè se yon bagay ki se prensip ki gen nan imigrasyon, li pa depann de avoka, de moun ki voye aplikasyon an ale pou ou, li depann de lwa ke imigrasyon genyen. Si lwa a di ke lè w file azil, ou voye kat travay la, li ka pran 1 an anvan pou jwenn kat travay la, kounye a li pa depann de avoka oubyen kèlkeswa moun ki vou ranpli aplikasyon an pou ou. Donk, menm jan tou, lwa a fè konprann yon moun ki manb asap, moun sa nan mwen de 30 jou imigrasyon dwe voye kat travay la ba li. Donk se konsa bagay yo ye. Se konsa yo ye. Ok gen yon moun ki rele nou pa di paske nou pa vle. Nou pa vle ke dè enfòmasyon nou bay pou moun mal entèprete l. Nou pa di tout moun ki voye avèk paspò espire yo pral voye lèt ba ou. Se pa sa ke nou di non. Nou di konsa yo gen dè ka yo ka voye l ba ou. Yo ka voye l lèt yo di w konsa ke yo bezwen yon paspò ki pa espire. Donk si sa rive men sa w fè. Donk nou pran sa kòm yon egzanp jis pou n ka bagay. Paske sa pral depann de ki moun ke dosye w la tonbe, yo gen dwa mande w li. Epi sa pral depann tou de lòt bagay, lòt dokiman ou gen dwa te voye. Ou gen dwa te voye yon kalite lòt dokiman ki vin fè ke malgre paspò ou espire, li pa, li pa afekte anyen paske ou gen yon pil lòt dokiman ki, ki, ki vin kouvri paspò ki espire a. M ta vle w, de moun byen konprann yon kalite bagay. Ou konprann? Sa vle di bagay yo depann de kantite dokiman w te voye. li depann de ki tip de dokiman ou te voye. Sa vle di ou gen dwa voye yon dokiman menm jan an tou. E yon moun gen dwa voye yon ekstrè dachiv, kot e moun nan gen dwa voye yon ekstrè dachiv, li voye l epi li pa gen chans pou l voye tradisyon an ladan l. Èske si moun nan gen yon kalite lòt dokiman ke l te voye nan package la tou ki sanse, paske. Sa ke m vle nou imigrasyon vle nan men chak moun lè w voye dosye ti pyès ou ale ou dwe gen 3 bagay ki antre nan liy de kont ou dwe pwouve ke w se ayisyen sa se yonn sa vle di de dokiman ke w voye ki pwouve w se ayisyen se nan dokiman w voye yo sa vle di nan dokiman pou w voye pou ayisyen sa vle di. Ou ka voye yon, ou ka voye 2, ou ka voye 3, men depi ou voye yon ki vrèman valab yo asepte li. Pa egzanp si w ta voye 4 dokiman ki sètifye w se ayisyen, gen yon ki espire, eske y ap voye di w pou w voye paspò w ta espire men ou genyen lòt dokiman ki voye pou bay. Nan ka sa a Yo pa pral voye di w a voye yon paspò, yon paspò ki pa espire, de fason aske pou nou ka pwouv, pou nou ka wè w se Ayisyen. Non, yo pa pral mande w sa paske w te gentan voye 3 ou 4 dokiman ki ki sètifye ke w se Ayisyen e ki valab, ki nan yon fason pou Ayisyen. Donk, dezyèm bagay, prèv ke ou te nan peyi a. avan 29 jiyè. Donk, si pa egzanp pou prèv ou ta voye 4 ou 5 bagay, si gen yonn ki gen yon ti erè ladann, yo pa pral tèlman voye lèt ba ou paske gen yonn ki gen yon ti erè paske nòmalman yon sèl prèv kote nan peyi a 29 jiyè sa te deja sifi, men ou voye 4 avèk 5 deja, si gen yonn ki gen yon ti pwoblèm. yo pa pral voye lèt pou ou pou sa. Donk, e lòt bagay ankò, yo, e se prèv ke ou te toujou kontinye nan peyi a. Ou te toujou kontinye nan peyi a de 29 avèk 3 out. Donk, e gen de dokiman ke w voye ki kouvri, ou ka voye yon dokiman ki prèske kouvri 2 bagay sa yo. L kouvri dat la, l kouvri ke w kontinye yon kalte bagay. Donk se pa tout moun ki pral jwenn lèt, se pa tout moun ki pral jwenn bagay, se pa, nou pa vle w fè tèt ou cho de sa nap di, nou di w men de egzanp si sa ta rive yo ta mande w tèl bagay men sa ke w pou fè. M ta vle w nou konprann pou sa. Men nou pa di ke si, nou pa vle w konprann, a men tèl bagay, men sak ka rive, men sak ka rive. Nou vle fè ti rektifikasyon sa pou tout moun kapab konprann. Ok Donk gen yon moun ki poze yon kesyon Nòmalman e Kenpòt fòm Kenpòt aplikasyon ou voye ou voye nan imigrasyon, donk imigrasyon fè w konprann ke si w wè 3 semèn pase apre dat ke yo sipoze resevwa aplikasyon w lan, 3 semèn pase yo pa voye premye lèt la ba ou, sa ke imigrasyon rele l lèt de resi, yo pa voye l ba ou pou yo di w wi nou resevwa aplikasyon w lan, nou resevwa aplikasyon w lan. e men tan kòb ou te peye tout bagay tout bagay nòmal de frè ke w frè a nòmal e nou resevwa imigrasyon e pakej ou a si w wè 3 semèn pase ou ka kontakte imigrasyon pou konnen ki sa k pase èske pakej a nan men yo si l pran 4 ka fè l pran 3 semèn plis ke 3 semèn se nan ka lè ke Moun nan fè yon demand de revè tou. Lè w fè yon demand de revè, swa pou w pa peye yon frè nan imigrasyon, sa konn bay ti reta paske fòk y al gade èske vrèman ou kalifye pou revè a. Epi de la etan, lè yo fin jwenn ke tout done w voye yo wi, ou apwouve pou yo fè revè a pou ou epi apre sa yo fè yo fè lèt la yo voye ba ou. Bon, n ap reponn, nou ka reponn 2 ou 3 kesyon apre sa si w gen lòt kesyon w kapab toujou rele nou nan 954 933 79 19. Poukisa yo mete yon link online pou tout ayisyen ki bezwen fè pa. Paspò Ayisyen pou yo voye enfòmasyon yo an paske se pa tout moun k ap viv nan eta ki gen reprezantasyon ayisyen. E donk m manke konprann konprann kesyon sa a. M manke konprann li. Donk a Moun sa di zanmim pou travay ou si si yon moun ranpli dokiman tps kat travay ale depi 7 out yo resevwal 13 out men yo pa janm voye dim anyen jis kounya men anyen mwen te fèk fè anpwent 30 jou yo poko Yo pa janm voye dim anyen kisa kisak pase donk se tann pou tann si w fin fè anprent tann yo imedyatman yo prè oubyen si yo bezwen yon bagay anplis nan men w yap mande w li si yo pa bezwen yap si yo pa bezwen anplis yap voye aprouval kat travay tout bagay yo ba ou donk se tann paske gen anpil moun ki nan menm sitiyasyon lan prèske majorite moun yo se tann yap tann. Moun sa di l fè 6 mwa donk ou kapab nan ka sa si w fè 6 mwa depi w file ou poko fè fengèpwent ou kapab eseye kontakte imigrasyon pou konnen. Si w dwe toujou tann paske dat la pa si mwa ke w pa ou dwe kontakte yo pou konnen ki sa ki sa k pase ki sa k pase ou kapab jwenn avèk avoka w oubyen moun ki te ranpli ti pyès la pou ou oubyen yon moun ki ki nan domèn nan pou yo kapab pa sanse oubyen ou menm tou kapab kontakte imigrasyon e pou wè ki sa ki pase. Donk, se la ke n ap rete jodi a. Se la ke n ap rete jodi a. Donk, si nou pa gen tan, chans pou nou ta reponn kesyon ou, ou ka toujou rele nou nan 9 54 9 33 79 17. Ou kapab toujou rele nou. Pou nou kapab nou kapab reponn kesyon ou donk imedyatman nou fin avèk avèk show a avèk emisyon an ou kapab rele nou si w rele nou kounye a ou pap jwenn nou si w ta rele nou tou ke ou wè w pa jwenn nou nou gen dwa gon moun ki rele rele nou avan epi n ap kominike avèk moun an n ap pale avèk moun an ou kapab tann yon 5 yon 10 minit pase oubyen ou kapab tann yon inèdtan pase epi kontinye rele nou Eskize nou si w rele ou pa jwenn nou dèfwa kèk ou ka wè dèfwa n ap fè show a epi telefòn n ap sone l ap sone l ap sone se moun k ap rele nou pou enfòmasyon pou sèvis bon kalite bagay donk ou kapab si pa ka ou rele nou rele nou eskize nou kontinye rele nou w ap jwenn nou kanmenm w ap jwenn nou kanmenm e lè w jwenn ou p ap regrèt te gen enfòmasyon ke w bezwen an donk w ap kapab n ap kapab pale nan fason sa. Donk pa bliye, pa bliye Development Services, tout sèvis de imigrasyon ke w bezwen, sèvis tax ke w bezwen, notary services, sèvis de notè ke w bezwen, nou la nou kapab ede w, ou menm ki bezwen repare kredi w, ou bezwen achte kay, ou bezwen vann kay, ou menm ki bezwen envesti tou, ou menm ki bezwen fè. pou l ka ofri anpil sèvis nan kominote a, pa bliye rele nou 954 933 77 19 17 oubyen w ka pase nan 1717 North State Road 7, Margate, Florida 33063. Donk n ap rete la, sa nou t ap pale ke si si pa ka ou ta resevwa yon lèt imigrasyon ta voye pou ou konsènan tps la, donk sa ke se pa ke gen yon pwoblèm se pa. ke yo pa pral ba w ti pyès sa, senpleman yo ka mande w plis evidans, plis prèv pou yon kalite bagay, dokiman yo mande w yo, ou fè sa w kapab fè pou w kapab voye yo ale, pa kite dat la pase san w pa voye yo ale, ou kapab wè e avèk avoka w, avèk moun ki te oubyen moun ki te ranpli l pou ou oubyen yon moun ki nan domèn kesyon imigrasyon, moun nan ka gade lèt la pou ou, li kapab di w ok men sa èske l sou rejis, si pa ka tout sa yo ta mande w yo pa genyen. gen mwayen t ka toujou pase pou w kapab sanse reponn imigrasyon nan lè yo ba ou a, avan lè yo ba ou a. Donk pa bliye bat pou reponn imigrasyon avan lè yo ba ou a. Si yo ba w yon dat, pa kite dat la pase. Imedyatman w kite dat la pase, ou pa reponn yo, ou pa di yo anyen, yap pran desizyon nan kes la e desizyon yap pran yap deny kes la e lè sa l pral mande pou kapab reaplike ankò donk si w pa vle w deny kes ou a ou bat pou pa kite lè a pase mèsi mèsi e pa bliye challenge lan nou ta vle wè gen plis ke 1000 moun ki renmen paj la Dilapme services. Sou Facebook e osi plis ke 1000 moun ki abòne avèk nou sou YouTube. Si w abòne avèk nou sou YouTube, ale sou Facebook fè de mèm. E si w renmen nou sou Facebook, paj nou sou Facebook fè de mèm. Ale sou YouTube pou kapab abòne avèk D-Lab Media Services Show. E osi pa bliye pataje, pataje, renmen. pataje lage video a nan watsap lagel nan group lagel plizyè kote e voyel bay fanmiw zanmiw e nou remèsye tout moun ki deja abòne tout moun ki deja renmen paj nou ki abòne avèk nou nan YouTube e tout moun ki toujou chè ki toujou pataje video nou renmenw nou renmenw e ou menm ki toujou ap gade nou menm lèw pa pataje nou renmenw pou sa. Nou renmen tout moun ki toujou ap asiste, tout moun ki toujou pa rate yon videyo, ki toujou la, ki toujou ap pataje. Nou renmen w e nou remèsye w pou sa paske ou pèmèt ke travay la rive pi lwen, ou pèmèt ke plis moun jwenn travay la e ou montre nou ke ou konn, ou wè enpòtans, ou wè valè travay ke kap fèt la. E nou remèsye w pou sa e nap travay darachpye pou nou toujou pote enfòmasyon pou ou. ah tout bagay ki si w tande yon bagay menm jan anpil moun fè ah ou di lap nou tande tèl bagay kisa w panse kisa w panse nou pral fè rechèch pou ou oubyen nan si se yon bagay ke nou gen yon repons sou lechan nap di w men tèl bagay si se yon rimè kap kouri nap fè rechèch pou nou kapab detèmine èske sa w tande a l vrè. Eske l pa vrè? N ap fè rechèch la de bòn sous. Nou pap senpleman tande sa moun ap di epi nou kouri di. Nou senpleman ap fè rechèch de bòn sous. Imedyatman nou jwenn repons lan ke sa k soti a, sa k tande a, rimè a oubyen sa k ap kouri, oubyen enfòmasyon an vrè, ebyen n ap monte, nou fè yon videyo pou nou kapab esplike w. pou nou kapab di w wi, sa w tande a vrè, oubyen men kisa, men kisa kap, men kisa pou w fè si tèl bagay vini, men sa pou w fè. Menm jan jodi a nou fè videyo sa pou nou ka esplike w si w resevwa lèt la, men kisa pou w fè, kòm chak lèt yo ap diferan, nou senpleman ba w 2 egzanp si pa ka tèl bagay, tèl bagay ta rive men sa pou w fè, w pa bezwen bay tèt ou pwoblèm, se yap toujou ba w ti pyès la, se senpleman reponn avèk sa yo mande w la Voye l ale nan dat la pa kite dat la pase epi aprè sa tout bagay ok tout bagay ok sa yo mande w la fè l mèsi anpil mèsi anpil nou renmen w n ap rejwenn ou yon lòt fwa pou yon lòt emisyon pou yon lòt show D-Lab Mail Services renmen nou anpil babay a la